Depi aprè atak ki te fèt sou Mesye 400 Mawozo, de pwòch de Vitelòm, ebyen nan fineray 5 sòlda pwòch nèg sa yo, ebyen nèg yo anonse ke yo menm yap pase alaksyon. Ebyen m ta kapab di aprè anons sila a, yo fè silans. Diskresyon total. Men dans la journee du 30 octobre 2021, mesye sa yo pase a l'action, yo touye yon polisye. Alò se des proches de Vitelom ki yo menm touye polisye sila a epi aprè yo rekipere kò la Ebyen kadav la al nan baz 400 mawozo kès kon va fè avèk se kadav ben on se pa ankò paske dè fwa lè on moun mouri sa kapab rive yo fè anpil seremoni mistik sou kò la yon mannyè pou kapab nou ta kapab di solidifye baz la pou nèg yo kapab genyen plis pwisans men fòn di tou sa pase nan yon baz pènye ki stab. Nan zòn yo rele Fonven. Fonven. Alò baz sa a genyen yon patnè ladan li ki rele Gabi. Olala, tèt chaje. Gabi alyas Bokal. Epi li gen 2 lòt nèg avè l. M kwè youn se Pipirit, lòt la rele Ti mafya. Donk nèg sa yo kanpe dan. Ebyen yo pase alaksyon. Epi yo touye polisye sila. Ebyen nou pral chache non polisye a rapid pou ou paske nou konnen an matyè de enfòmasyon ebyen nou chaje. Arab k ap ba nou detay pa rapò ak dosye sila yo misye rele Oberd li se yon polisye 18 tyèm pwomosyon donk yo tire misye nan zòn Pènye a nan yon gagè ebyen nèg yo tou pran misye yo al avèk kò la. Atansyon mesye lè polisye donk kan tonè pwòch sa vle di ou pa gen relasyon avèk yo non men lè ou se vwazinaj bandi un maksimòm de prekosyon mwen konnen anpil egzanpl de polisye ki yo menm te pwòch bandi yo oblije Krazon kite sa. Des policiers ki abite pa twò lwen des bandits armés yo oblije kite zòn yo te ye a paske écoutez moi je pense que entre policiers et bandits depi ou pa in totalement nan baz nèg la ou pap travay pou li bandi a pa bòs ou ebyen m ta kapab di vous êtes considéré comme la souris ou byen vous êtes considéré comme le chat peut-être sourit kapab fè konplo pou manje ou ou byen si ou se sourit ebyen chat la ap manje w trè rapid. Gen yon enfòmasyon la wi, enfòmasyon sa fèk tonbe men ekip mwen di m ke y ap bouske plis enfòmasyon sou dosye sila. Men jis avan m ba nou enfòmasyon sila fò n di ke nou sonje polisye BLTS la timoun vilaj donk misye mouri nan echanj de tir avèk kidnapè nan zòn anba lavil la ebyen antèman misye fèt yè je kwa Se timoun site militè, donk se kelken ki konsidere kòm yon bon peti gason men malerezman misye tonbe nan sikonstans sila e se sak fè nap tounen avèk ti video sa kote li tap enjoy li avèk kelke zami. Yeah, yeah, yeah, yeah. Lex. E nou liye. A men nou kraze la polis la, mesye. Manifestasyon nan la ri. Vin nan pwè bie. An tou ka, funeray polisye sa li menm li chante hier. Men, nap di. Misye rest in peace paske se te kanmenm yn example pou anpil moun ki abite bò lakay li anpil moun te renmen polisye BLTS sila m kwè anpil moun konnen Kelito donk on adore Kelito se kelken ki est très cool très vague certaines fois ebyen Misye se konsa li pèdi lavi l e yo chante funeray li hier! Enfòmasyon mwen ap ba nou ke mwen ap mete o kondisyonèl. Genyen yon atak oubyen yon tantativ datak ki fèt sou Jimmy Cherizier alyas Barbecue men ekoute nou konnen Barbecue li pa pran bal. Alò se nan atak sa wi l pa pran bal la paske ekoute pa gen moun ki pa pran bal menm li menm li di w ke tout moun pran bal sa vle di ou ka gon jou ki pou ou yo tire sou ou ebyen sa ki sou ou a on ti jan evakye katouch la men sa ka rive on bon maten tou bang bang bang ou tande po tankou eponj on po ki te asye wi epi sa kapab rive on bon maten ebyen po sa li vini tankou yon eponj men poukisa yo fè atak sila eske se la dènyè videyo M ta kapab di Barbecue ou mete deyò men ann tande kisa l te di paske il a attaqué des hommes li pase a l'action li kritike anpil nèg li joure yo kòm dealer de drogue ann tande yon lòt fwa. Machann dwòg. Ann tande moun isi. M ta di moun isi ap rele nou antreprenè. Kom vagabon isi lajan fè yo dans. Fon ti soufri. Fon soufri. Nou menm nou kenbe pozisyon nou. Nou kenbe pozisyon nou ki se e ke moun sa yo yo pa kapab pran tout richès peyi a pou yo kenbe nan men yo. Gade moun ap bay manti e e e e e e e e e m te voye mande. Eui me sa bay manti non m te voye mandel e 500 mil dola l di sa nan yon jounal nan Washington post m te voye mandel m mandel 500 mil dola pou m kite l fonksyone banm ak ki moun m te pale m te mande w kob sa ki lè m te mande w kob sa ou konprann mwen nan ki reyinyon m te mande w kob sa machann dwòg m mande moun isi m mande moun isi aprele nou antreprenè Kòm vagabon isi, lajan fè yo danse, lajan pa fè moun danse. Mwen menm lajan pa ka fè m danse. E moun mwen ye, lajan pa fè m danse. Kòm lajan fè chyen an Ayiti danse, chyen de pye an Ayiti lajan fè yo danse, e sa k fè w ka betize sou moun y ap rele w antreprenè. Vakabon tankou ou, vakabon tankou Dimitri Vob, nou gen de avantaj sou mwen. De pi gwo avantaj mwen gen yo sou mwen. Premyèman nou wouj, dezyèmman nou gen lajan. Sa vin fè ke ti nèg an Ayiti, ti nèg pare mwen, e dèyè nou y ap mache. Men vakabon tankou w pa ka moun de byen pase m. Vakabon tankou w te sipoze gen avi de rechèch oubyen yo te gentan mare w deja. E m bay pou kisa pou yo mare fanmi w? Pou dwòg. Paske la a nou antre tout bagay. Nou antre diri, nou antre sik, nou antre farin, nou antre zam, e nou antre dwòg. E batay nou anfas yo a fèk kòmanse. Pase ann pa pè moun. Nou konn nou gen gwo kòb, nou konn ki sa w ka fè. Nou konn nou ka envesti kòb pou asasine nou. Nou konn nou ka envesti kòb. Pou fè moun goumen anfas nou. Bèè byen konte mal kalkile gade bwa kale. Nou pral al ekstrèm avèw. Nou menm nan fòs revolisyonè jidèf an fanmi alye manyen youn manyen youn manyen tout gen avèw. Ou gen lajanw e nòmal. Peye moun fè lòbi pou ou. Peye moun vin di konsa e ke e e e e e e nou pa bon. Men e e e e se nou e ou tou. Nou kon, nou kon, nou kon nou mechan. Nou kon nou mechan. Nou konnen pou enterè ou pap pe investi pou touye nou. Nou konnen pou enterè ou pap pe mete kob pou moun goumen anfas nou. Men goun bagay, nou gen deteminasyon nou menm. Nou gen deteminasyon e nou gen konviksyon. Nou konnen tre byen. Mande m mande w 500 mil dola pou m kite w fonksyone. Al mande lòt milat parèy ou a si l pa t ofri m viza, si l pa t ofri tout Jenèv viza pou n te kite peyi an. Al mande lòt milat parèy ou a si l pa t ofri nou viza. Li ka bay nou tout viza pou l fè nou kite peyi a nèt. Sa vle di depi yon moun ap denonse nou, depi yon moun ap pale nan ki eta mizerab nou met peyi a, si nou pa fè touye l nou fè l pati. Ebyen nou menm nap kanpe la Nap kanpe goumen Bon kanpe goumen an Se swa fè touye nou Ou konprann mwen Oubyen ou pran konsyans ou chanje peyi a Pèp ayisyen ankò yon fwa Fon ti soufri E batay sa kap fèt la e batay pa nou Moun ki nan lopital yo Nou se pitit malere malerèz Menm jan avèk nou Nou konprann sa Ti chofè kamyonèt yo Nou konprann pwoblèm nou, fòk n al chache lavi pou madanm nou ak pitit nou. Chofè moto yo, yon ekip jenn gason ki gen ki nan inivèsite, se taksi moto l oblije al fè pou l ka siviv. Nou konprann sa. Gon ekip jenn fanm, ou konprann jan m di w lan, fòk yo soti pou yo vini, vin chache lavi. Men jodi a moman an rive tou pou lavi nou chanje. Nou pa kapab ap viv jan n ap viv lan. Si se sak te pase Honda pou ki pase Haiti pou nou delivre ke sa rive Jimmy Cherise Barbecue nan nou fòs revolisyonè je nèf an fanmiye alye manyen youn manyen tout. Ebyen video sa m kwè m te deja lage l yè, men fòk nou di ke sa gen rapò ak emisyon n ap fè jodi a la puiske on a atake Barbecue Epi, ben li menm, li reponn, epi, bon, bagay la ap kontinye. Men fò m di nou, pa rapò ak videyo Babekyou fè a, Bab, mwen menm m gen yon ti konsèy pou ou. Tu t'es jamais adressé aux Américains, je me demande pourquoi? Pourquoi? Paske, si w ap gade byen, euh. Ayisyen yo responsab pwoblèm peyi a se vre, se yo menm ki anpeche peyi a mache, lidè politik, òm dafè, 2 nèg ki menm fè konplo pou asasinen Jovenel Moïse. Men, gon bagay ou pa di tèt ou wi, si yap fè konplo pou asasinen Jovenel Moïse, on peyi nou prèske sou titèl li, ou panse peyi sa pap, m ta kapab di valide? Asasina Jovenel Moise, se kòmsi m ta kapab di Lèzetazini se bon anfan li ye, li pa gen anyen pou kritike l. Paske w ap gade byen devan je w, y a le passage de Clinton en Haïti, se kawotik, Anne Pamela White, anbasadris, Kenneth Merten, menm w a pa janm di anyen sou moun sa yo. Sa vle di kisa? Eske se lye moun sa yo pa lye ak kriz lan Jimmy Cherizier? Paske mwen depi w moute se Don Kato, Andre Michel, Nenel Cassy, eh lòt nèg yo ki anpeche peyi a mache, men non pa Lèzetazini. Mwen menm fò m di w si m te nan plas ou franchman nan yon seri de live, nan yon seri de konferans de près m t ap bay fò m di eh Lèzetazini fon kite nou mache paske ou peze nou twòp. Men malerezman petèt ke ou pa gen ase de kouraj pou di li e ou pa gen ase de kouraj de reyaksyon tou si ta genyen yon atak kont ou paske nou wè ke nèg etazini ameriken yo desann la yal fè le plen nan vare donk pa menm gen yon kout bal ki pete donk jounen jodi a la franchman j'ai le coeur gros. Cette histoire de revolution m panse ke sa genyen yon fòs kote. Wap pwone revolisyon men les premières victimes de tentative revolisyon an se les gens qui sont plus proches de vous. C'est là le problème. Donk mwen swete ke Jimmy Cherizier pwochèn fwa wap pale o mwen ta gon otorite amerikèn ki vini nan bouch ou paske nèg sa yo yo fè peyi a anpil tò tou. Ebyen, fò nou di ke gen yon ti cha ki li menm simen kout bal nan zòn Jimmy Cherizier te ye a, epi gen ripost, bon, epi sa w tande a la, bon, tout e kalm, men gon enfo ki di ke gen anpil nèg ki yo menm pèdi lavi yo nan kad atak ki te fèt sou nèg je 9 yo, sa gen 3 a 4 jou, ebyen fò n di jiska prezan genyen mò ki nan zòn lasalin genyen 2 mò m kwè ki nan zòn pis la tou men eske yo gentan leve moun sa yo donk se trist paske la pèsòn ki a poste lenfòmasyon el a di ebyen gen anpil moun ki kòmanse sant yo kòmanse ap degaje o nivo de zòn sa yo paske ebyen lapolis Li menm te fè anpil mò men mwa je me demande eske la polis tou li menm li pa genyen moun ki te tonbe nan kan li. Eske jounen jodi a la a avèk la rive de Frantz Elbe ebyen yo pa deside pou kite mesye je 9 yo respire. Eske je 9 tou li menm li pap pase a la tank paske je sè ke les hommes de je 9 ebyen se nèg ki gen gwo bagay nan men yo, yo gen taktik batay. Qu'est-ce qui se passe finalement? Ben, otan de kestyon nou oblije poze tèt nou. Nan atak ki fèt la fò n di ke sanble baz Babekyou a pèdi nèg, genyen ki pran bal. Sa vle di la tout moun sou benzeng yo la jodi a la a. Nèg ap pase moute desann sou moto. Kapab gen lòbè je nèf kapab mete pye l atè a la a ebyen pou kapab bay lapolis.